Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon manmanm pa vle m antre nan chimè nou gen chans tande yon pawòl konsa. Yon pawòl ki sòti nan bouch yon timoun. E petèt pou sila yo ki poko tande pawòl sila a, ann tande ankò. Men zam nan men, men zam nan men. Men zam nan. Men zam nan men. Li sou Facebook, li partou. Men chak moun genyen yon fason yo abòde kestyon sila. Un enfant de 3 a 4 ans ki li menm refize pran yon zam kote ke li di ke manman l pa vle l antre nan chimè bòs. E loske le tip a ensiste, Li di, Tonnè! Sa vle di kisa? Gen yon bagay pou konprann lakay timoun. Timoun, lè l ap grandi, li se yon òdinatè. Li rapid ankese, memorize, tout sa k ap pase devan je l. Se sak fè w wè, lè yon timoun nan tan aprantisaj sa yo, paran yo sipoze fè yon maksimòm de prekosyon pou ke gen bagay w ap di pou timoun nan pa di l. Pa egzanp, lè w pran yon timoun ki gen dezan, ki kòmanse pale, kèlkeswa sa ou di devan timoun sa, l ap repete l bay yon lòt moun. Si se manman! k ap joure li tande nan zòrèy li, kèlkeswa kote l rive a tou li menm, l ap lage l. Mwen konnen yon ti jèn, alò m di yon ti jèn, yon yon bebe, paske a sèt epòk m ta kapab di timoun sa l gen kat ou senkan ki leve bò lakay mwen. Epi. Lè yo mennen misye lekòl, bon misye pat gen tout laj sa yo paske misye tal nan gindegaten. Epi misye rive lekòl la, misye joure manman jardinyè la. Yo voye misye tounen lakay li, epi apre 3 jou, donk yo dil pou l tounen. Lè paran mennen l tounen, le jou menm timoun sa tounen lekòl la, pandan jadinyè a ap gade li, li di, Ha! Sèlman w ap gade m! W ap gade m! Lè m antre nan manman m, w a di m malelve. Donk, se pou m di nou ke zafè timoun nan, se pa yon bagay piti. Se sa k fè, mwen gen yon zanmi mwen, m ap voye yon gwo bigòp pou li, paske li panche sou kesyon sila a, li moutre nou danjwozite ki genyen nan sa e kòman ou kapab repare l. Son non se Kensley Marcel ki ap travay pou jounal Dyaspora pwen kòm. Big up poto! Lè timoun nan leve nan geto, li wè yon seri de bagay k ap devanje l, li grandi avè l, E sa kapab rive ke nan yon laj X, li chwazi repwodui l ou pa. Sa pral depann de kisa? Sa pral depann de fason paran li leve l. Gen anpil timoun ki leve nan geto ki serye. Men gen anpil lòt tou ki antre nan yon kouran. ki al echwe tèt yo. Pa egzanp, ti jèn sa m ap gade la a, ti bebe sa a, ou wè nan laj li ye a, manman li enkilke l sa n ta kapab rele tou piti kèlke nosyon dmoral. Ou dwe fè sa a, ou pa dwe fè sa a. Li konnen Si l touche zam nan, manman an ap kale l. Manman l pa vle l manyen zam bòs. Se konsa tou, sa konn rive anpil timoun nan mizè nan geto. Lè w wè timoun sa yo nan lari, ou ofri yo yon moso pen, yo di w, manman m pa vle m manje nan men moun, l ap kale m. Se pa grangou l pa grangou non, men li konnen gon prensip pou l respekte. Bravo a sèt mè ki li menm pa chwazi leve timoun nan nenpòt ki fason. Men, gon bagay ki ka rive pi devan. Paske le mal li sèlman chache yon ti erè epi li antre. Timoun sa gendwa ap grandi. lè l rive nan yon laj iks, pa egzanp kenz, sèz an, epi sa konn rive ke manman an estime ke timoun sa l ka travèse lari pou kont li, li ka al jwe boul pou kont li, li vin neglije sou li, sa vle di l pote yon neglijans, epi se la a lòbèy pete. Paske ban m di w yon bagay, lontan anpil bandi te respekte sa n ta kapab rele lafami. Pa egzanp, lontan ou te wè mwens jèn entegre nan koze banditism lan. Men le fèt ke peyi sa a l ap plonje de jou an jou nan yon abim paske gen moun ki di Nou rive nan pwen final la. Non, nou poko nan pwen final la. Nap desann toujou. Gen anpil bagay nou rete la pou n pase. Sa pwouve ke, ebyen, eh bagay yo, yo kapab dejenere. Bon brèf, lè n di w lontan te gen mwens timoun ki antre nan lojik sa a, jounen jodi a la a sou al nan baz, Franchman, w ap wè gen yon timoun sèz, disetan ladann. Mwen menm m konn anpil ti jèn ki genyen katòz, kenz, sèzan, ki gen gwo zam y ap kenbe nan men yo, k al nan var, k ap veye var. Kounye a gen yon grenn bagay, swa ou leve pitit ou a avèk tout prensip sa yo pou l respekte l jiskaske li granmoun, swa ou kite zòn nan. Men, kòm s on ti gason, si s on ti fi li kapab pi mal paske jounen jodi a la a, anpil nan bandi yo pa panse anyen menm. Depi yo atake w, se swa ou retire kò w oubyen ou aksepte. M vle ke. Nou konprann gen anpil timoun k ap grandi, videyo sa a fè m panse ak avni timoun sa yo. Timoun sa yo kapab di manman yo pa vle yo antre nan chimè. Jodi a, apre dis-kenz an ankò, yo ka chèf. Paske, ekoute, lè w ap viv Site Solèy, w ap viv Tibwa, w ap viv Gran Ravin, w ap viv Vilaj de Dye, Kwadèboukè, tou pre 400 Mawozo, se kòmsi ou nan yon teyorèm pou respekte swa ou la, swa ou pa la. M pral eksplike nou yon ilistrasyon. Gen yon ti jèn mwen konnen. Kòman nèg yo fè entegre jèn sa nan bandi? Gon nèg ki pase bò lakay li, l ba l 50 goud. Demen si Dye ve, yon lòt pase l ba l 100 goud. Aprè demen, gran chèf la voye rele l, li achte yon sandal fè l kado. Sou yon semèn, jèn sa gentan gen zam nan men l, li anwole. E banm di w yon bagay, gon pakèt batay kap fèt jounen jodi a la, gon pakèt ti jèn se yo menm ki avèk gwo zam nan men yo pral batay. Mwen vle felisite paran sa. Men M ta renmen felisite l jiska la fen paske se pa yon travay ki fasil pou gon timoun ki leve antoure de bandi epi pou rache l nan mitan moun sa yo. Pa bliye m di nou lontan Si yon ti jèn ou gen entansyon bandi, ebyen menm gwo bandi yo, yap disyade w de ide sila a pou pa antre ladan l. M ta vle pataje yon ti refleksyon konfrè nou an ki nan jounal Dyaspora a fè. Li di nan dènye semèn sa yo gen yon videyo kap sikile sou rezo sosyal, kote nou wè yon ti gason ki genyen pa pli ke 3 zan, ki refize pran yon zam de gè moun sa a ofri l, e moun sa ki t ap amize li pou kapab pwovoke ti gason sila. Se dwòl kanmenm, videyo sila, men se senbolik. Timoun sa a ki di pawòl sa a, manman m pa vle m antre nan chimè bòs. Li klè ke nan tèt timoun sa a, imaj zam nan se yon bagay ki gen a wè ak banditism. Eske nou konprann? Se sa a. Kant lanfan a refize sèt arm, e byen, se pou dir ke se touye zam nan touye moun. Depi l nan men m se bandi m ye, se chimè m ye. M vle ke timoun sa a, li grandi avèk. Menm lè se pa tout nèg ki konsa, se pa tout bandi ki konsa, men gen yon seri de nèg, se konsa yo ye, se konsa yo fonksyone. Ebyen, lè pa egzanp ou gen yon ti jenn gason ki vilnerab, pa egzanp, manman p ap travay, papa p ap travay, ti jenn nan li menm, li wè kòman moun yo ye nan kay la, e lè l sòti al kote yon lòt zanmi, li wè kisa zanmi an genyen, zanmi an gen bèl djins, bèl tenis, Ebyen, li ka fouye tèt li tou nan aktivite sila. Nou menm paran, il è de vòtre responsabilite de dir a vo progenitur ke zam sè un eleman destriktè. Si ou pa polis, li pa dwe antre nan men ou. E gon bagay pou nou konprann. grangou, mizè, chomaj, tout kalamite ki gen nan vi an, li pa dwe fòse w al manyen zam. Se sa pou di ak timoun sa yo. Paske, nèg sa yo ki gen zam nan men yo a, se de zoprime ki ap defann tèt yo pou yo kapab viv. Men eske nou kapab oblije antre nan yon chema depi nou se oprime? Depi nou se les écrasés de la société nou oblije al pran zam. M te vle pote konsèy sa pou nou, cette dame je la félicite e madanm si e priye wap priye kontinye priye, fè tout sa w konnen pou leve timoun ou an avèk dinyite, Bondye ap pèmèt ou pase avèk li paske lè ou refize pran zam Ou goumen ak dignité w Bondye ap ede w kanmenm. Pandan nap pwofite mande tout ti jèn 14, 15, 16 an ki gen zam nan men yo, m konnen ke sitiyasyon an difisil. M konnen ke paran nou pap travay. M konnen ke lè nou ap pase yon kote nou wè yon jèn avèk yon bèl tenis nan pye l, sa tante nou. Men koute, lajan ki pa sal la, li pi bon ke lajan ki sal la. Lè w gen 5 goud nan men w, ou manje l san krent, m panse ke li mye ke ou genyen 1000 dola nan men w, epi ou konnen ke Se yon moun ou sot friz.